Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Sa va trè mal pou mwa paske mwen gen la fyèv. Bon mwen pran anpil medikaman, m ale lopital, men ekoute nou konnen RLPod toujou la pou kapab enfòme nou, fòk nou vini avèk yon maksimòm enfòmasyon pou nou. Yè aprè midi bagay la te vrèman dejenere o nivo de bò katedral nan lari Pòtoprens kote ke bandi t ap twoke kòn yo avèk lapolis. Ebyen fò n di nan kad batay sila a, te gen anpil kouri nan moman sila a Paske moun yo pat konn ki kote pou yo te met kò yo, fò n di ke genyen anviwon 2 a 3 blese resanse dan le kan de la popilasyon. Nou prale nan departeman di Sid. Departeman di Sid, patikilyèman nan awondisman Dèkay pou kapab vini avèk yon seri de enfòmasyon. Avan yè nou te fè yon emisyon Sou 2 bandi ki jwenn lamò yo nan zòn 4 chemen, kote ke yo stope yo, ebyen nèg yo se te nan echanj de tir avèk lapolis. Men, kiyès sitwayen sa yo ye? Nan ki baz yo te ye? Donk se yon ansanble de kestyon ke nou menm nou te chache eseye Jwenn repons yo? Ebyen nou jwenn repons yo daprè ti ankèt nou mennen. Fò n di ke nou te deja genyen kèk foto de tip sa yo ki yo menm sòti Pòtoprens ki ale Okay. Enfòmasyon an fè kwè, nan kad yon operasyon lapolis nan Sid, vide atè 2 endividi ak zam, nèg sa yo te kache anba yon zòn 4 chemen Okay, polisye udmo te bay anpil gaz nan moman an e n te kapab remake prezans komisè jiridiksyon an tou. Brèf, de ti jèn sa yo se ti jèn nan Fontamara. Oke, nèg sa yo sòti nan Fontamara men ekoute, nan batay ki genyen ant Vilaj de Dye avèk mesye Ti Bwa yo, nèg sa yo te nan goumen an. Tande byen wi! Sa k pase Steeve la, alò youn nan yo rele Steeve, misye te nan tire ak nèg vilaj yo daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen e bal sanble glise antre nan po misye. Gen yon bal ki nan zòn koud li. Misye di ebyen lap desann Okay pou al konnen kòman sa fè rive paske depi yon nèg gen bagay sou ou Ou grafouye hein, ou fon ti pèfore, atansyon, fò konnen sak pase, eske se pren an ki fini pou al renouvle pren sila. Ebyen, gen yon lòt ki rele Bwa, li chwazi ale avèk li. Pandan lap deplase a, nèg bò lakay misye dil, al bay lapolis arete w tande, ou pa menm nan zòn ou, ou pral nan zòn ou pa konnen. Donk daprè moun sa yo, si misye pat deplase, li pa tap pèdi lavil. Men tande byen! Depi w nan move bagay papa w ap gen yon pouse ki kenbe w kanmenm pou w al yon kote k pa t pou w epi sa w tande a la a fyèl ou pete. Stevenson nan li menm, li se yon jwè ki sòti m kwè nan baz 400 Mawozo. Li vin nan baz Tibwa, daprè tout enfòmasyon yo, avèk bagay li nan men l. Donk li tou enskri avèk zam ni. Men aparaman misye ta sanble se moun dèyè a. Se Bwa li menm ki te akonpanye l pou al konnen sa k pase. Antouka Bwa, timoun zòn, gen anpil nèg kè yo fè yo mal pou li paske yo te pale misye. Tèt chaje. Bon, euh, se konsa. Se konsa bagay yo toujou ye, se konsa bandi toujou tonbe dans la République. Men pou kouwè li la fòn di ke paran 2 moun sa yo te al dèyè kò a. Paske nou konnen lòt ti jèn nan li se orijinè dè kay. Men paran bwa yo menm yo sòti Fontamara pou te al chache kò la. Men aparaman daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, ta sanble yo pa jwenn kò a oubyen lapolis pa ba yo kò a. N ap chache mennen ankèt sou kesyon sila a pou n kapab vini avèk plis enfòmasyon pou nou. M toujou di nèg yo sa, depi w wè se Okay ou mete tèt, ou kapab feraye, ou kapab kontinye feraye men gen yon jou k p ap pou ou. Fò n di ke gen anpil lòt towo ki yo menm anba kòd nan vil Okay. Se nan sans sa a nou pral pèmèt ke ou tande komisè Ronald Richemond nan mikwo konfrè nou yo, Kai Info, k ap bay detay sou operasyon ki fèt nan fen mwa novanb pou antre desanm 2021. E nou konnen vu a on ansanm de brakaj ki genyen nan vil la donk la polis avèk la jistis pa chome. Donk nou te di nou di yo konsa bandi yo se on chwalye paske depi yo an mouvman e nou menm n ap multiplier mouvman pa nou tou nou menm. Donk la polis avèk la jistis te an branl nan vil la hier soir donk nou te tè fè entèvansyon a travè tout la vil e nou te a travè la vil de Torbeck e nou te li te solde avèk plizyè arestasyon. An m di w byen genyen yon baz anndan vil Okay yo rele baz 102 mafya. Baz 102 mafya se yon baz ki divèsifye li pa rete yon sèl kote. Li dèryè fò, li lasavann, li lòt bò reno, li kafou valè, li tòbèk, li simon. Donk nou de okouran de ansanm de moun sa yo. Donk gen yon seri de moun ki te se dè rekri jistis yo te ye, yo te arete, yo lage, notamman Domengo. Domengo son nèg ke lajistis bouke arete deja. Otomatikman mesye sa a lage toujou vin gen toujou ogmante ka de brakaj ki gen anndan vil la. Donk Domengo a se youn nan enstigatè oubyen prensipal chèf gang baz 102 mafya a ansanm avèk yon sèten de Stevenson, Steve, donk misye dezole misye se pitit yon enspektè de polis donk misye chape de peu nan men nou. Hier soir, nou te ale osi a Valère kote nou te pwosede a arestasyon de Katy. Katy se yon nèg m ta di ki li ap li ap travay nan nan sa yo rele nan trafik ilisit de stupéfiant. Li li nan asosyasyon malfetè, li nan brakaj, li nan vòl ame arme du kote de Valère. Li gen gang li, li toujou ap voye nan vil Okay fè de tranzaksyon pou li. E yè swa, nou te pwosede a arestasyon misye. Misye de, misye te konekte avèk yon ansanm de Jamayiken Sen Lwi, e nan baz Sen Lwi, k ap transpòte dwòg, e k ap transpòte dwòg, zam, ap transpòte motosiklèt. Donk, erezman pou li, donk, lè depi lapolis debake, tout mesye sa yo te gentan pran lyann. Donk nou te pwosede arestasyon de plizyè endividi e yè swa. Notamman nou te arete yon sèten de Mondésir Da Donaldson. Mondésir Donaldson nan se eleman sa ki te asasine yon jèn gason nan pwogram Kayivè Sentàn nan lane 2017, 2018. E yè swa nou pwosede arestasyon misye. E nou arete plizyè lòt ankò sou tèren Gabion anba tant. Kote yo te ye e ki se menm baz Domengo sa. Donk, mentnan kounye a la, nou k ap mande popilasyon pou trè vijilan paske yè swa nou te al dèyè plizyè, notamman nou te al dèyè Presinèl, nou pa jwenn, nou te al dèyè Benò Lendi. Benò Lendi a, li menm li se Tòbèk tou. Donk, mesye sa toujou avèk yon Nissan Patrol blan. Donk, li ap travay Pòtoprens e Pòtoprens se tan l fè ou Pòtoprens kay li gen nèg. k ap travay pou li nan baz Sandemaf Sandemaf la. Nou te gen dawonn li. Donk tout nèg sa yo nou te al dèyè yo yè swa a byen nou pa jwenn yo. Men nou pwosede a arestasyon de youn nan prensipal manm gang sa a ki se Domengo. Domengo a m di w se yon nèg ki toujou lage. Li toujou jwenn jij ki lage li sou men leve oubyen m pa konnen toujou lage. Misye sa se yon katriyèm fwa misye arete e m swete ke jounen jodi a ke nèg sa a donk ke lajistis li menm voye misye jije nòmalman pou misye kapab pran pèn li. Donk. N ap di popilasyon an, nou menm pandan ke nou nan pakè ansanm avèk lapolis n ap toujou travay. Nou ap travay, n ap oblije envesti lari a lanwi kou leswa pou ke popilasyon an li menm kapab jwenn sèvis. Nou konnen nou nan fèt, ane ane a ap fini, donk bandi yo yo menm yo bezwen lajan e nou menm nou p ap chome. Nou p ap chome de fason aske pou popilasyon an kapab vake lib nan aktivite. Donk nou voye yon mesaj klè bay mesye ki gen zam nan men yo k ap brake moun. Donk sa w panse fò. M toujou di w ke se yon chwa li. Se swa ke w aksepte depoze zam lan oubyen w repoze. Si w pa vle depoze zam lan, w ap repoze. Pase depi nou jwenn mwen ak zam nan men w, donk ou konn deja ki sa l ye. Se swa w arete ou di mwens ou pral nan semetyè a. Donk nou pa gen twòp bagay n ap di. Donk tout nèg ki gen zam nan men yo, k ap brake moun, k ap sot labank, k ap brake moun ki nan makèt, pase gen moun ki nan biznis yo, nèg yo rantre pèzibleman e mete tout moun kouche epi pran lajan ale. Donk bagay sa yo pap fèt nan vil la. Donk la polis avèk la jistis nou mobilize kòm en sèl òm pou ke nou trake tout jan de mesye sa yo kap fè jan de zak sa yo anndan kominote a. Nou arete 4 moun, nou arete 4 moun. Nou arete Domengo, nou arete nou ta arete Domengo, nou arete Stevenson avèk 2 lòt non 5 moun. Nou arete Domengo, nou areste Stevenson. Nou arete Katy, Valère e nou arete 2 lòt sou tèren Gago. Bon an m domi an kounye a la. Bandi a yo menm li pa, bandi yo pa dè enbesil. Bandi a pa dòmi menm kote ak zam lan. Bandi a l dòmi yon kote epi l met zam li yon kote. Lè l pral fè aksyon l li pran li pran zam li. Se konsa l ye. Sa k fè ke nou menm nou mande pou jij yo fè dè ankèt de pwoksimite. Avan jij yo lage yon moun fò yo fè dè ankèt de pwoksimite pou y al gade pou yo fè dè ankèt de pèsonalite. Fò fè ankèt sou pèsonalite moun nan pou yo konn kiyès moun nan ye nan kominote a, nan zòn kote lap viv la. Paske bandi a li menm li entèlijan, si w pa pran l an flagran deli avèk zam nan men l, ou pap jwenn li. Lè lap dòmi, li pa kite zam nan menm kote avè l. Li sere l e lè l pral fè aksyon ke l pran zam nan. Donk sak fè ke fòk gen des ankèt de pèsonalite pou wè kijan de moun nou gen nan. Paske a chak fwa ke jan de moun sa yo lage, donk yo toujou bay pwoblèm. Tèlke tout moun kap bay pwoblèm sa yo, Domengo se yon moun ki nan prizon, nou gen Pouchon se moun ki nan prizon ki lage, Nou gen Mackenson Mackenson ki sot fon aksyon la tou dènyèman la bò SOS Vilaj Anfan an. Donk misye se yon nèg ki te sove la, fèk sove nan prizon Tigwav. Donk tout gen Kato ki laba se nèg ki sove, se yon pakèt moun ki te nan prizon k ap bay pwoblèm. Donk lapolis avèk lajistis nou mobilize pou nou fè travay la pou nou arete moun sa yo pou nou mete yo. Aprè arestasyon sa yo se jiri gen de zave ki fèt bò kote moun ke nou arete yo? Bon nou pako tande yo non byen antandu. Donk yo nan sdpj, sdpj ap travay pou ke li odisyone moun sa yo pou l kesyone yo sou ansanm de fè ke lajistis te kouche. Notamman tout moun konnen ke Domengo Clessie, donk Domengo pase de prezantasyon, se yon residivis patante, e Tati se yon nèg tout la jounen ap arete nan dwòg pou dwòg, pou asosyasyon malfèktè, pou brakaj, ansanm de bagay, tout lòt nèg sa, Donaldson, Donald pado, Mondésir Donaldson, nou se son nèg nou ta di w ki te tiye, asasine timoun ki te nan pwogram Mè Sentane nan, tout moun konn sa. Donk, nou pa bezwen grand chose pou ke nou voye moun sa yo tribinal, pou ke moun sa yo kondanne. Ki mesaj nan okazyon fin ane a? Nou ta di popilasyon an ke nou nou la, nou la, nap kontinye travay pou yo, la polis avèk la jistis mobilize kòm en sèl òm pou ke nou trake bandi yo pou yo ka pase yon fèt de fèt yon fèt trè dan dan dan dan dan la trankilite, dan le kalm, dan la pè. Donk paske nou menm se pou sa nou la, nap envesti lari a lajounen kou lannwit pou ke nou trake bandi, pou nou arete, pou nou trennen yo devan la jistis. Nap kite w avèk yon ti video. Yon ti video kote ke ou menm ou pral reflechi e ou kapab fè de komantè tou paske nou sonje nan batay ki gen o nivo de Martissant an aparaman sèt dam la ebyen li ta sove de pe m ta kapab di se yon mirakl diven paske pandan bal ap tire ebyen de pe li te kapab pèdi lavi l men ekoute men sa ki rive.